Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jist avan nou kòmanse emisyon sila ebyen sitwayen sa nap gade la son non se Jephte Pamphile tèt li pa fin bon li pati kite kay li sa fè anviwon 2 semèn ebyen li pa janm rantre e nap chache li nou poko jwenn li Donk si yon moun ta remake l tanpri ba l yon ti benediksyon pou nou, pa fè l mal paske se yon moun tèt pa dwat li ye. Li souvan gen yon ti bekann nan men l si tout fwa yon moun ta remake li. Donk yo kapab kontakte fanmi an nan nimewo sa ki se 37 63 72. Donk lè nou wè li nou pa bezwen menm poze l kesyon nou. Met just kenbe li epi rele fanmi an nan nimero sila donk nap priye pou ke mal pa rive li paske depi se enkoni ou ye ou pa son kote sètèn fwa menm kestyon yo pa anvi pozew donk yon moun ki ta kwazel sou wout tanpri fè sa pou nou. Nou prale nan departeman de l'artibonite ekoute m gen kelke mesaj ki vin jwenn nou la ki soti depi departeman de l'artibonite gen yon sitwayen li menm li kadav. Ebyen se youn nan bandi Savyen, misye tonbe e maten an m kwè se nan zòn Moropey. Bat bravo pou li. Men apre nou fin bat bravo fòk nou veye sou kò nou paske gen yon kriminèl, yon san pitye ki a fè youn deklarasyon d'une petite minute e li di sa. Ahh ok li menm li vin dèyè syèl li vin dèyè wil ta bon chè m pap ba nou manti mesye tonnè boule m si se blende sa yo backup yo vin dèyè y al avè backup y al avè blende sa yo sen e pòtoprens kèlkonk m pap ba nou manti moun pon sonde m ap fè mezi moun pon sonde mawon nèt a kout bal m ap fè enpe nèg pase pa lyankou. Epi nèg pase pa lyon kou mwen m pase pa ponsonde. M ap fè mezi m ponsonde mawon nèt. Yo gen rezon pa vle kite yo ale a paske yo gentan konnen kisa yo fè. Yo konn sa yo fè. Tout jounen m bat moun, pa vle kite moun pase. Depi moun nan e moun sa a jan w ye, yo pran yo bese yo touye w. M pa di yo anyen. Chan peche Bondye pa nan dòmi a ginen an. Yo ta al avè yo. M al met jwèt nan men yo baz. Gyèt manman yo. Depi blende yo pa la mesye, depi e ti kote kap ouvè avè nou nap manje tout nèt wi, fè yo valse sa kal sa sa nap touye sa k pral sendomeng wi. Chèf gang Luckson nan Savia. Lapolis sa fèm mal. E nou wè map toujou kanpe anfas bandi. Mwen pa pè ankenn bandi nan peyi sa. Bandi a zam wi. Men grenn bagay ki ka fèm vin on ti jan pè se paske mwen wè leta afiche yon atitid. I don't care. E nan lojik I don't care li an, li tèlman plonje fon, li montre ke nan kestyon bandi nan peyi Dayiti oubyen nan batay kontr bandi gen yon politik de pwa de mezi. Bandi leta ap arete se bandi ki poko gen non. Men imedyatman ou gen non, sa vle di ke ou gen yon sètèn pwoteksyon. M pa renmen joure men nèg sa yo m te kab lage tout vye mo nan fal yo. Men gade pou Elikson ki li menm fè deklarasyon sa, nou sonje sa k te pase gen yon majistra ki te konn ap kolabore ak Luckson, gen polisye yo menm ki te monte o kreno pou denonse le konpòtman de sètèn otorite dan le departeman de l'Artibonite dizan tou senpleman ke ebyen nèg sa yo di yo mwen voye nou la m pa voye nou batay. A bandi mwen voye non pwoteje bandi de preferans. Koman m tap santi m pou m ta polisye mesye hein Koman m tap santi m pou m ta polisye pou m ta wè enstitisyon an konsa Koman m tap santi m pou m ta wè yon nèg tankou Sniper ap pale maten midi e swa epi mwen menm m tap fè otreman waww. Bagay la red wi mezanmi. Antouka se dur paske si nou te genyen leta nan peyi sa. Si nou te genyen moun ki tap batay pou enstitisyon yo vanse. Jounen jodi a la yon moun tankou Luckson pa tap pale sou moun. Kelke swa bandi ou ye a ou pa tap pale sou moun. Men elas se konsa li ye. Yon nèg mouri gade kounya nèg a di w oh l pral fè masak tanzantan li gon menas lap fè tanzantan wi oh lè otma te mouri menm luckson sa te di lap jete zam se diri l pral plante kounya vye vakabon sa kontinye ap pale sou moun toujou paske paske leta fè prèv de pasivite sinon de konplisite waw tèt chaj antouka fòk nou di ke pandan yo fin fè anons sa mèkredi maten 10 me 2023 a 11 è 50 nan maten gwoup bandi. Nèg Savyen yo deja pwente sou Moro. N ap mande moun yo pou yo kapab pran anpil prekosyon jiske ta dan laprèmidi. Veye sou kò nou. Epi, Bondye gen pou l di yon mo pou nou. An n travèse nan lòt koze paske si nou la, se otorite yo ki mete nou la. Se legliz tou wi. Hum! Legliz! Kèlke pa m ta kapab di ougan yo konplis paske yo la y ap mete pwen sou. Ti bandi pwèl pete, gwo bandi. Men kounya la nan latibonit la la m kwè gon kilti kap devlope tout ougan ap met tèt yo ansanm pou yo kapab lage gwo maji la nan dèyè bandi yo pou wè si nou ta kapab jwenn yon souf ak kriminèl sa yo. Trafik zam ak minisyon. Arestasyon pè. Fritz Désiré nan legliz episkopal Dayiti bann dezòd yo fèk kare mete nou anba kòd. Pè Fritz Désiré nan legliz episkopal Dayiti jwenn arestasyon li jounen madi a nan Petyonvil pou enplikasyon prezime nan trafik ilisit zam ak minisyon li te fè objè yon manda damne. Petyonvil nou sòm ledi me 2023 lapolis nasyonal Dayiti arete pè Fritz Désiré pou enplikasyon prezime li nan zafè ki gen awè ak enpòtasyon ilisit zam de gè nan peyi Dayiti nan non legliz episkopal li te gade nan sou komisarya Vivi Mitchell nan Petyonvil, direktè kolèj Sen Pyè ak ansyen prezidan komite pèmanan legliz episkopal Dayiti, pè Fritz Désiré te fè objè yon manda damne depi Out 2022, yo t ap chache li pou move zafè. Ebyen, pou kòlye la, pè Fritz Désiré anba kòd. Donk yon ti video ki rive jwenn nou la e nèg epe a ri bon finalman map mandem kisa misye devenu paske on a kòm lenpresyon se kelken ki pè le nò jounen jodi a la wap gade pou wè li nan yon simetyè lap mare bawon epi aprè mpa konnen eske son sòt de rityèl lap fè la aprè rityèl sa ebyen misye sèmante izo babekyou tout lòt bandi yo yo pral gen pwoblèm. Ann fon ti gade non. E pi gran. Tande, e pa pi piti ka mare pi pi. E pi gran nan, e pi gwo. Pi gwo pou pi gwo. Gade, e baron toujou ka pale avè w. Sa e drapo nasyonal. Se yon batay peyi n ap fè. E drapo a ak nan tèt baron. Tande. Timoun nan jwe jwèt tè, epi lè yo fin jwe jwèt tè, ok ou fini? Ban m 7 kòd yo. Ok, lè timoun jwe jwèt tè, aprè sa, li di manman achte bonbon pou li. Ou pa vin mare lwa sou tout teritwa. O non di gran kreyatè de linivè, ki se Dieu Rapha, Dieu Sabaoth du combat, au nom de son fils Jésus de Nazareth, qui est avec moi. Di Baron, je te donne bag, m'ba bagay sa, son ason li, pou commande tout esprit yo, pou vin devan pye ou la, kelke swa moun ki rele yo, di yo nan pye Baron. E nan pye ou ke m'mete yo, E ou menm ou pa gen anyen, ou se espri ki kòmande lanmò, ou la pou mennen peyi a vè la pè, la pè, la pè ke nou prale. Donk tout moun ki konprann sans de la pè, peyi a pap cho ankò, nou pa bezwen pè. Izo, Babekyou, Lanmò 100 jou, tout ti malandren sa yo k pa anba, yo pa ka ajite ankò. Nan tèt yo ki gen Josène Privert, Aristide, Lambert, Youri Latortue, tout lòt ti malandren sa yo, yo pap ka ajite ankò. nan tèt yo ki gen rele boulos mouskoso kalbwawonn yo pap ka ajite peyi ankò e nan tèt yo ki gen gouvèneman ameriken kanada fransè peyi sa prale nan destinel tout moun ki kanpe anfas li baron la devan pyew mwen jwenn yo soti de anbasadè yo ki anndan peyi a rive jiska izo ki anba kelkeswa nèg ki ajite ankò la map tann yo devan baron ou tande baron se mwenk frapew se mwenk frapew epi m frapew. Yon bon zanmi m. Tande byen wi souple sa m pral di nou an. Lè m ouvè premyè videyo a lè m gade m wè se manzè ki avèk chicha l. Nou konn sa k fè m pa pibliye l? Se pa defann m ap defann li non paske m te toujou di si son frè m ki nan vòlè m ap di w nan vòlè. Si w nan move zafè m ap di w nan move zafè. Sa k fè m pa pibliye l se paske mwen te toujou gen yon lojik m di m pap pibliye moun ki poko bandi. Èske nou konprann? Pa egzanp, si sètifye ke lapolis mete deyò, yo gon avi de rechèch dèyè l, yo jwenn li men dan le sak, enben la m ap oblije pibliye l. Men fò m di ti fi sa a, Ekoute, dènye fwa nou te ansanm, nou te al nan yon ti klèb, nou t ap bwè yon ti byè ansanm avèk de twa zanmi. S on bèl timoun. Lè l rive anndan, l te menm kraze klèb la paske tout nèg, je tout nèg sou li. Pa di m m te gen yon relasyon avè l paske se mwen menm ki deside eksplike non. Men sa fè mal. Yo di m manman l s on move moun tou. M pa t tèlman gen relasyon ak manman l. Men petèt an pe pli ta, petèt foto l oubyen videyo l ka pran lari, lè sa a m pral gade pou m wè kisa l ap di. Paske lè m te pran nouvèl li nan move koze m konn rele l pou m di l ekoute, sa s on move ou tou pran. Mesye Elbe, paske kounye a la ou wè imedyatman ou retire yo, bandi yo kòmanse parèt tèt yo. Sa vle di yo te sipoze rete la. Èske nou konprann? Èske gen yon bwa kale nan Nòdwès pou kou elye la? Konferans bilan operasyon lapolis nan Nòdwès, se Nò-Èst de preferans, kòdinasyon près ak relasyon piblik lapolis nasyonal atravè seksyon odyovizyèl Alo Lapolis Prezante bay piblik la entèvansyon enspektè divizyonè Ronald Luzier, pòt pawòl pnh la nan Nòdès sou divès operasyon lapolis mennen nan depatman sila. Ann tande. Gen anpil dispozisyon ki pran nan nivo direksyon depatmantal Nòdès la pou fenomèn ki ap pase swa Pòtoprens, swa nan Latibonit oubyen nan lòt vil peyi a pou yo pa repwodui la. E depi lè nou gen direktè depatmantal Marc André Cadostin li enstale kòm direktè depatmantal Nòdès, nan premyè reyinyon de kòmandman li fè, li bay a tout responsab yo objektif li pou depateman an kapab gen sekirite ladan l, pou tout moun kapab vake libreman nan aktivite yo. Donk, nan sans sa a, li poze de grand aksyon. Non sèlman li fè yon plan de sekirite byen detaye pou tout depateman, men li fòme tou yon brigad dentavansyon ke nou rele BI, m panse ou wè ki alèv, ki deja entèveni nan tout depateman e popilasyon an kontan bat bravo pou inisyativ sa a. E nan kad plan sekirite Direktè a fè pou pèmèt ke depatman kapab genyen sekirite, donk li etann li sou tout depateman, nan tout komin yo, nan tout katye yo. Donk, se nan optik sa a, nou fè anpil tchèkpwent, nou fè anpil patwouy. Nan kad plan sekirite sa nou fè anpil kontwòl didantite, nou verifye anpil machin motosiklèt e jodi a nou gen yon rezilta pozitif. Direksyon depatmantal la gen kontwòl depateman an e gon seri de ka ki pa repete e gen dispozisyon ki pran pou yo pa repete. Donk nan menm kad dosye sa nou konnen te genyen yon fwaye de gang ki te etabli kò yo nan zòn Mont Òganize, Karis. Ant Mont Òganize e Karis, gang sa a, se te nan zòn Wandeya. Donk, nou rive kraze l nèt e tout manm yo arete. Genyen tou popilasyon an lenche ladan yo. Donk, chèf gang sa a, nou arete l avèk yon 9 milimèt, li nan prizon aktyèlman la a. E 9 milimèt sa a, se te an Repiblik Dominikèn li te vòlè l. Ou te konnen tou atravè Fòlibète te gen plizyè kote ou te pase te gen ti baz ti baz. Lè nou aprann gen moun k ap kite Pòtoprens e ki kòmanse ap rejwenn ti baz sa yo, donk te gen dispozisyon ki pran. Idantite yo pou nou kapab wè kiyès yo ye. Nou te arive mete men sou Philius Jean Widens. Misye gen vennkatran, se misye ki rele Senkant Danje. Bèk ki se youn nan chèf gang Gwo Pwatsaras yo, nou te arete Benoit Jean Gardy alyas Jan, misye gen 33 zan. Nou arete ankò John Peter Fleronvil alyas Peter, misye gen 31 nan. Simon Macklin, 23 zan. Joseph Dina, 24 an. Pierre Cherline, 24 an. Pierre Bidia alia Jessica, 23 zan. Moun sa yo se ansanm de moun nou arete ki fè pati de gang Kokorat San Ras e lè nou etabli kontak avèk depatman Latibonit, efektivman tout moun sa yo gen manda e yo te voye kopi manda sa yo ba nou pou nou kapab fè swivi. Si m gen plizyè bagay ki frape m pandan jounen an m ta kapab di se ti voice Luckson nan. Sa m a totalman deranje pou m wè kote bandi sal yo kontinye ap bat lestomak yo dan la repiblik paske leta pa vle fè anyen mesye kite m di nou ou wè e sak fè wè jounen jodi a la kelkeswa moun kap fè kòmantè bay anba emisyon m kap di se bandi m pap okipe nou menm paske paske moun kap pran pou nou yo. Se yo menm ki toujou bèt nwa a. Se yo menm ki toujou pwoblèm nan. Ou wè Ayiti sa a, an m di nou yon bagay. Swa w bandi, swa w aksepte viv anba bandi, swa w mawon. Antouka m pa bandi a, m poko bandi. Paske mwen m pa gen anyen k ap di m p ap bandi. Men m pa pral touye ti malere. Se pou m defann ti malere si m bandi. Se pou m defann ti tèritwa pa m nan. Paske jan yap fèl la sa fèm mal e banm di yon bagay mesye leta wè choum ta bandi nan peyi sa wè chak fwa map di sa gen moun ki di RL ou genlè gen entansyon bandi wè choum ta bandi nan peyi sa pa konprann m pral yon bandi nap sèvi avèl fasil konsa m pap bann manti paske nou mechan twòp an kòmsi pou nou gon pèp mesye pou pèp la ap kreve konsa nou pa janm di anyen pou bandi ap touyel jou pèp la resi kale jel lan poul kouri dè bandi. Epi la police anvi kanpa avel nou pran mouvman nou krazel elbe ariel eh mesye si gon mou k pi mal ke mechan se nou lye wi an komsi tout moun pa wè sak pase a la menm lè yon peyi nan entènasyonal la ta rele nou gade pou wè mesye akoz peyi sa yo nan kominote entènasyonal la akoz nou menm ki nan peyi a gang a vès yo gang ki nan sektè prive an ebyen kounye a la gade vye lukson ap bat lestomak li kom se sel li menm ki wa nan bas kou a. Hein ou ap gade pou wè lap ni krivon kote l twòp pou la repiblik epi se leta kap touye la mesye nou bay moun depi nan peyi sa mesye nou bay moun depi twòp atò antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou zapresye le travay pi aprè kes kondi a la pwochèn.